Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se samdi 18 mars 2023, deja trè bon week-end a chacun de vous et c'est parti pour les infos en Haïti, bagay yo grav de jour en jour, on vient de kidnapper le directeur de la radio RCH 2000 Saint Hubert Lebrun, yo anlve li nan aprè midi vandredi 17 mars 2023 nan Delma. Daprè sous pwòch stasyon radyo sila, kidnaping sa a fèt devan ti stidyo bote direktè radyo a nan Dèlma 35, pandan li te refize obtanpere ak lòd ravisè yo. Viktim nan se li menm tou yon enspektè polis yo malmennen ni nan moman anlèvman li an daprè sa kèk temwen rakonte. Nèg yo kounya la frè m nan. Yo pa gen baryè, yo pa gen limit, yo franchi tout pòt, yo franchi tout baryè pou kapab fè kidnaping. Sa vle di kidnaping nan, se monè kourant nan sosyete nan peyi Dayiti. Bagay yo te grav yè, o nivo de Malik, kote ke bandi yo pote boure, nan dega yo fè yè, fòn di ke nou gen yon konfrè nou, ki li menm pa epanye. Yo mete dife nan kay journalist Cossy Roosevelt nan Malik. Rezidans epi tou machin journalist Cossy Roosevelt pase anba dife nan aprè midi vandredi 17 mars 2023 a pandan endividi ame anvayi e simen latèrè nan Malik nan komin Petyonvil. Daprè kolaboratè nou jounalis sila, madanm ak pitit ansyen prezantatè radyo Metwopòl la te oblije chape poul yo avèk dilijans vwazen ki yo menm transpòte yo an urjans nan lopital puiske yo te pèdi konesans anba bri bal ki t ap retanti nan zòn sila. Bagay yo grav! Nou tande bagay yo? Bagay yo grav. E fò m di nou ke e bagay yo pa bon ditou non. Bagay yo pa bon ditou. M pa wè sa pou m di ankò. M pa wè sa pou m di ankò. Nou oblije antre nan yon lojik pou ke chak moun chache kan yo. Bandi yo deja nan kan yo. Otorite yo nou poko konnen ki kote yo kanpe. Popilasyon an li menm li dwe chache kan pa l. Ba wi, si se bò kote lapolis pou n kanpe, pou n kanpe bò kote lapolis. Men fòk lapolis tou li montre li detèmine pou kapab eradike pwoblèm sila. Ekoute, Le Canada, Lèzetazini, 2 aktè. Enpòtan nan sa kap pase nan peyi Dayiti. 2 aktè kote ke pèp ayisyen an te konte sou moun sa yo anpil. Men nan dènye moman sa a, nou kapab di tout moun wè gen yon dezenteresman pa bò kote moun sa yo pa rapò ak koz ayisyèn nan. Anpil fwa premye minis Ariel Henry, m pa konnen ki jwèt lap jwe, men li mande èd entènasyonal la. Ebyen, moun sa yo di yo poko ka fè anyen. Nou te gen espwa ke Kanada tap vini, nan dènye moman an, Kanada li menm fè konnen ke ebyen priyorite a se Ikrèn, donk pa gen ase de resous pou kapab konsantre vè lòt peyi, ebyen nou foutu. Epi nou di ke ben nap kontinye, kisa n ka fè? Solisyon an ayisyèn. Men ekoute, gon grenn bagay pou n konprann. M vle nou konprann sa byen. Wè jounen jodi a la, bandi yo ap vale tèren, bandi yo ap kraze brize, se byen. Se byen pou sèten peyi dan la kominote entènasyonal. Men imedyatman, Leta repran lamen. Leta ta gen kontwòl sitiyasyon an, w ap wè yo kòmanse ap bay presyon. E sa m ta atann wi. M ta renmen tann sa. M ta renmen kòmsi pou lapolis rive nan yon moman pou l ap bay bon bwa kale a. Epi pou moun sa yo ta kanpe pou yo t ap di o non, pa fè bagay konsa. Mesye o! T ap tèlman mete nan men moun sa yo paske m konnen yo ipokrit anpil! Yo ipokrit anpil. Tande byen, lè yon peyi. Li tourne vers d'autres pays amis, peyi ki di yo se zanmi Haïti. E pwi peyi sa yo di yo pa ka fè anyen paske nou sonje depi sou Jovenel m pa konn si e te jimnastik ki tap fèt. Nou tap mande pou moun sa yo vin ede nou. Men kòm chak peyi souvren, chak peyi deside fonksyone jan yo kapab, ou gen dwa mande èd yo pa vini. Menm Nasyon Zini gen dwa di l pa ka ede. lè sa se ou menm ki pou mete kanson nan tay ou pou kapab jere pwoblèm nan ebyen Ariel Henry m pa konnen si wi ou non son dènye kout pokè li ta pral jwe la kounya la fòn di ke Ariel janm te di nou an eske se yon kout pokè paske lè l sispèk ke entènasyonal la woule li pou kouwè l ye la li vire vè. lame a ke li te neglije. Apre plizyè mwa apèl ak yon entèvansyon militè pa bò kote kominote entènasyonal la, de lese le premye minis Ariel Henry li tounen finalman vè Fòs Zame Dayiti, FADH, pou kapab chache yon solisyon ak pwoblèm ensekirite a ki ap gangrennen peyi a pou kòl ye la. An vizit nan baz kò aviyasyon lame ayisyèn nan nan Klèsin vandredi 17 mas la devan manm gouvènman notaman minis defans lan doktè Enold Joseph ak minis jistis ak sekirite piblik lan Emly Prophète Ariel Henry lanse yon apèl ak angajman militè yo nan Kestyon pou kapab retabli lòd a kote polis nasyonal la. Ariel, m swete w pa nan manti. Kounye a la a s on kestyon de chwa. Men m pa vle pou ke se nan pèspektiv eleksyon, paske tout bagay yo gen enterè ladan yo. E pi si, tande byen wi sa m ap di nou an, mwen mande w konkou, ou pa ede m, ebyen kounye a la a, Si m fè yon chwa, m pa kwè sa ap deranje w. Ou pa konprann? Kòmsi m pa vle pou nèg yo al itilize lame a la epi talè w tande o lòt peyi ap di o ou pa gen dwa itilize lame paske m te mande w èd ou pa ban mwen èd. Ou wè lame a, moun kapab kwè nan li. Paske, tande byen, si gen yon operasyon lame M pa kwè gen nèg nan lame a ki nan kole 2 ak bandi. Men pou lapolis, gen twòp lòbèy, gen twòp politik. Pa egzanp, lè w pran Kanaran. Ou wè la ou nan Kanaran, gen anpil ti zizani. Pa egzanp, ou wè nèg yo ap denonse, y ap di w polisye ap fè dil nan cha. Ou konprann? Sa vle di, ba la vin yon komès. Men tande byen, mete lame a la, akonpanye lapolis. Ben, m pa konn ki sa k ka pase non men de tout manyè, e gen kèk ti kote la a moun ta kapab respire. Paske, ban m di nou byen mesye, ou pa ka nan yon peyi kòm si chak jou ou tande nan yon zòn, gang anvayi la a, gang pran la a, se gang k ap fè e defè. Paske, gen kote moun yo pa t janm abitye ak kestyon sa. Lè w pran yon zòn tankou Mali, yon ti zòn ki te, m ta kapab di byen pezib, sèlman e pou tè moun yo konn ap goumen anlè a la, tire katouch, batay pou tè. Men kounye a la papa, bagay la chanje wi. Gade nèg yo pote boure la, e pa de machin nèg yo boule. Nèg yo boule kay. E kounye a la, kòmsi nèg yo tèlman gen yon lojik mòtifè nan tèt yo, lè w pale avèk yo, se kòmsi se di w di yo, a mesye kontinye. Al frape! Eske n pa konprann? Donk kounye a la, pwiske Ariel Henry li tounen vè lame a, mwen m kòm si m panse se byen. M ta menm swete pou ke gen anpil kòmantè e menm voye voice pou di kisa nou panse de chwa sa a Ariel Henry fè e banm di nou li pa ta dwe pran tan non apati jodi a la a fò n ta kapab kòmanse wè nèg lame yo nan lari wi fò n kapab kòmanse wè lame a nan lari kounye a la a men sa m pa ka konprann si yon seri de peyi ou vle ede. Ok ou di ke ou pa gen posibilite pou kapab voye fòs vini. Pa gen pwoblèm. Men poukisa ou pa ka ede tou pou koupe koulwa zam ak bal. Bandi yo denonse sa wi. Bon mwen menm ou kwè m pa gen nèg m renmen tande konsa se Ti Lapli. Lè l ap pale l di w konsa poukisa zam toujou ap vin jwenn yo. Poukisa bal toujou ap vin jwenn yo. Poukisa yo pa chache koupe koulwa bal yo. Hein? Epi nou menm nou la nou kanpe nap gade. Eske nou pa konprann? Jounen jodi a lò tande yo fon sezi yo pran 2 3 grenn zam. Epi aprè gon pakèt kap antre an katimini. Bagay yo rèd wi. Bagay yo rèd. E nan mirbalè gen anpil pale anpil. Lapli a kòmanse ap tonbe. Moun yo pa ka jwenn kouran. E se nan sans sa a, te gen gwo manifestasyon ki òganize nan vil lan. Notdab pran lari, moun k ap fè ti aktivite pran lari paske moun yo bezwen kouran an nan nuit. Nou konn poukisa? Paske laba a gen anpil aktivite noktin. E tout moun yo, anpil nan yo, ekonomi yo repoze sou, m ta kapab di, aktivite ki gen rapò ak kouran. Vann bagay glase, e disko, tout sa. Paske, dapre enfomasyon ki rive jwenn mwen, se youn nan kote, si yon nèg bouke ak Pòtoprens, Ou kapab fè yon ti ale la pou al pran yon ti plezi. An nou swiv kòman sa te ye. e yo mete tèt yo ansanm yap pouse gade Laa zanmi, nou kapab di yo pati pou yon dezyèm kamyon laa. Toujou kafou pelig pou yo moute avèl yo pral bloke. Nou mande tout moun ki pral soti nan lari a, tout konsène, pase moun mibalè yo ye, rejwenn mouvman an. Rejwenn mouvman an. Pase gen ensekirite nan peyi a, gen kidnaping nan peyi a, si nou kite blakawout sa ap pote nou ale, moun mibalè, lè gang ap antre sou nou, nou pap menm konnen menm. Moun mibalè pral nan menm bagay avèk Matisan. Gade tout nan edh pa ka kite. Kite kouran nou an jan l te jwenn li an, nou fèk kare nan lari a. E chak mouvman pi pike. Men, ki sa ki alabaz de blakawout sa a ke n ap viv nan Mibalè? Nèg yo di e pou dlo, men yo voye l lòt kote. Yo di e pou dlo, men yo voye l nan gwo izin yo. Gen lòt kote k gen kouran. Eske nou menm, antanke popilasyon, nou konstate ke kouran al lòt kote vrèman? Bòs mwen, Lè pat gen dlo a nou te konnen. Kounye a nou pran de lapli nèg yo te ka ba nou kouran. Menm ke yo pat ba nou n lajounen yo te gon ti pwoblèm nan nwit lan fò yo te jere l. Yo pa jere l nan nwit lan menm. Sa vle di yo ba ou l lajounen nan nwit lan yo pran. Nan be nèg yo gon plan ouvil la. Sa, nou kanpe nan lari a, nou bloke vil la, nou di lapolis, lè vòlè anvayi vil la, yo kase depo, vòlè moto moun yo, li pa bon pou popilasyon an. Nou lanse mouvman san politik, se nou menm nan pèp la, mwen menm nou pa m se, e tout moun konnen m sou non Eti Bekè, nou te lanse mouvman, popilasyon pran lari a, nou mande pou plis moun, e pou n kapab kanpe an fòs, jodi a, menm ke yo bay kouran talè a, nou p ap kanpe. Fòk gon negosyasyon, kouran se nan nwit nou bezwen kouran. Paske gouvènman sa e travay li fè se mete gang nan tout peyi a, blakawout la pa bon pou nou, gang anvayi peyi a, kouran se nan nwit nou mande l si yo pa ka ba nou l, bwa kale nap pete nou latè. E nou kapab remake ke pòt li fème. Se youn nan mouvman ki deklanche manif lan jodi a akoz de blakawout ki anvayi Mibalè. E selon popilasyon an, se avèk kouran an yo regle tout aktivite yo. Se youn nan privilèj ke yo genyen nan komin nan ke yo pa ka viv. Sa kouran. Nou remake depi kamyon ak apre longe wout la yo bloke l. Nou devan ona a, nou prale dèyè kwa. Nou pa konn madanm, nou pa konn pitit pase nap pito titye. Men, kisa ki lakoz fistrasyon sa a jounen jodi a? Fistrasyon sa a, men sa k lakoz li. Sèl ti resous sa nou genyen, nou pa gen dwàn, nou pa gen ayewopò, nou pa gen lòt anyen. Sèl ti resous sa nou genyen, nèg yo pa ka vann nou. Men depi kilè nou pa jwenn pon an nan Mibalè? A bon, si m ap kontwole depi kilè, m tèlman gentan abitye a blakawout la m pa ka di depi kilè. Ok, men revandikasyon an se? Ban nou kouran nou, pase nou kresis nou. Depi yo ba zam nan nap boule tout bagay nèt. Nap boule nan sann, an sann. Konnen ke mouvman sa a, dayè m salye tout moun nasyon ak entasyon nan kap gade nou la a. Mouvman mibalè pou kouran an, sa se mouvman nasyonal li ye. Nou konnen Mibalè te gen kou an 24 sou 24. Nou ka konprann ke sitou nan moman sechrès la, edh pa ka ban nou kou an jan li ta sipoze ba li. Men n ap mande avèk direktè edh ki nan ba plato soda n ap mande w mon ami bay kou an. Paske pou le moman sa se faz 1 an. Sa se faz 1 an. Nou prale travèse nan faz 2 a. Mwen byen di nou, sa se faz 1 an. Nou prale travèse nan faz 2 a. Alò kounya la, pou le moman nou sou plas piblik Mibalè a, nou ka wè jèn pou kounya la yo mobilize. Men nou menm, kòm moun ki met mouvman sa sou pye, nou pran pòz. Se pa vle di nou kanpe non, nou pran pòz. Men n ap rekòmanse demen si Dye vle pou n rekòmanse jan l te ye a paske Mibalè li pa abitye men sa. Paske nou konnen ke ensekirite ki genyen nan lòt zòn avwazinant yo, nou menm bò lakay nou, nou pa aksepte sa rive. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!